Se pa pou san rezon yo di gen rat kay ki konn manje pay kay. Medam e mesye, legliz ki la, ki ta sipoze ap ankouraje jèn pa antre nan sak pa sa, ap pwoteje jèn yo, ebyen se menm legliz sa a kap alimante gang nan peyi Dayiti, kap gache avni yon seri de jèn nan peyi Dayiti. Legliz, mezanmi, nou sal nèt. Pa gen dlo k pou lave non la mezanmi kounya la se legliz moun ki pran mete vès sou yo kap di yo se bon moun kap di yo se pè yo se si yo se la ebyen se moun sa yo kap gate avni anpakèt jèn nan peyi dayiti nan mete zam nan mete bal nan men yo pou yo fè kisa pou yo al touye frè ansanm avèk sè yo ki gen menm bwoblèm ansanm avèk yo. Bonjou bonswa sa depan de lèw pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen w entèlijan, ou pa vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Mezanmi daprè enfòmasyon ki fèk tonbe la, reveran pè Frantz Cole se te. Yon prensipal founisè zam avèk bal pou chèf gang Vilaj de Dye a ki se Izo, kidonk se pè sa a li menm, mezanmi, pè legliz episkopal la, Frantz Cole ki t ap sipòte, ki t ap founi Izo ansanm avèk Mikanò nan sou av Jeremi bal mezanmi, kidonk tout moun ou wè k ap mouri, Matisan yo la a, tout moun k ap mouri sou av Jeremi yo la a. Ebyen legliz episkopal li konplis nan lanmò moun sa yo. Kisa nap tann poun fè sa nou dwe fè ansanm avèk moun sa yo. M di nou sa deja. Ki vle di se pa pwoblèm nan se pa ti bandi a sapat sa yo. Se vre yo pa tande yo fè sa yo voye al fè a men pi gwo gang nan se nèg ki a vès la. Paske nèg ki a sapat la paka soti Li pa gen kontak pou bal vin jwenn li ebyen se nèg ki avèk vès la kap bay zam kap bay bal la se li menm poun fon fè ansanm avèk li se vre mta renmen pou izo mouri se vre mta renmen pou lanmò san jou ti lapli etc ebyen chak grenn nan nèg sa yo ki fin mouri ap gen yon lòt izo ap gen yon lòt lanmò san jou ki vini paske nèg ki avès lan lap toujou jwenn ti bandi a sapat san sèvèl vin sèvil paske Se avèk yo yo fè kòb. Nèg sa yo se kidnaping ki yo fè. Se sak fè nèg sa yo toujou di se plan yo gen lakay yo. Se kenbe yo kenbe moun. Anpil fwa se pa yo menm kal kidnape moun nan vre. Se moun sa yo ki kidnape moun yo ki vle di moun ki avèk vès kap kidnape moun al bay ti bandi a sapat sere lakay yo. Pase yo konnen yo fin mete zam nan men moun sa yo pou kapab anpeche lapolis antre nan zòn yo al fè operasyon nòmalman. Yo konn sa afè a byen. Yo mete zam nan men ti bandi a sapat sa yo ki pa gen anyen nan kràn tèt yo. Ebyen, lapolis gen difikilte kounye a pou antre e paske yo lage gwo zam, zam lapolis pa ka posede, se zam sa yo yo lage nan men ti bandi san sèvèl ki pa menm ka reflechi, menm yon segond nèg sa yo pa janm fè yon bon refleksyon. Ebyen, se zam yo lage nan men yo Pou fè dega nan peyi a se moun sa yo lè nou m di nou sa deja lè nou konnen moun ki bay zam nan sa pou n fè se anvayi yo se anvayi pou n anvayi yo lè sa lòt k ap bay zam ap pran egzanp afè bay ou touye ti bandi touye izo touye sesi touye sela sa p ap pote fri kidonk se malè pou n kòmanse fè sou moun k ap bay zam yo a chak fwa nou dekouvri yon moun k ap bay zam derasinen fanmi n. Lè sa a, tout lòt ap pran egzanp. Menm madanm, menm pitit ki konnen papa l nan gang ap bay zam, ebyen kisa yo fè? Y ap di papa, mwen menm, m pap ka kòmsi vin chita la a epi m rete yon bon jou pou yo vin pou yo vin asasinen m tou paske ou wè sa yo fè entèl, bagay sa a kite l. Lè sa a, y ap pran egzanp. Oubyen, menm pitit sa a, menm madanm sa a ap soti pou l denonse mari l ki nan gang oubyen si se fanm nan ki nan gang nan k ap bay zam, k ap bay bal la, pitit li oubyen mari l ap denonse l paske y ap pre egzanp de sa popilasyon k te fè yon lòt donk se yon egzanp pou n kòmanse trase lè nou konnen tèl moun pa tann wi se lajistis ke n ap tann bagay se pa vyolans se ke n ap preche men yo fè anpil vyolans sou nou nou menm tou fò n kòmanse pa fè vyolans sou yo pou n moutre yo ke nou menm nou ka fè vyolans sou yo tou e sa m toujou di nou donk kesyon de tann wi y ap arete manti y ap lage ankò paske yo gen kòb. Paske yon pakèt ti jij se ti visye yo, ti vòlè yo ye. Yo pral ba yo kòb pou yo lage yo aprè. Moun sa yo se 2 jou yap fè nan prizon. Talè ou tande wi gen tèl bagay te kase, yo pa jwenn dosye, pa gen pa gen anyen. E sa ou tande a, moun sa a yo fè l vwayaje l byen lwen. Moun ou pap janm tande pale de moun sa ankò. Sa l fè, li ba yon kòb li bouche bouch yo. Paske moun sa yo, yo fè anpil kòb nan kidnaping, yo fè anpil kòb nan antre zam nan peyi a, enben yo gen kòb pou yo peye jij ti visye ti vòlè pou lage yo anba chal. Enben nou menm se nou k pou bay tèt nou jistis. Pagen lè lapolis arete se vre lapolis ap fè yon bon travay nan moman ap mare gang touye gang men. Pwoblèm nan se jij yo ok se jij yo k pwoblèm nan paske se yon pakèt ti visye nou gen anba a ki pap regle anyen serye a chak fwa yon dosye parèt devan yo depi gen kòb Moun ki gen rezon an li tou pèdi rezon l se moun ki pa gen rezon depi w gen kòb ou gen rezon ok kidonk pa tann yo vin di nou e sa ap fè pou nou se nou k pou fè yon bagay pou tèt nou kòmanse demantibile yo lè sa a y ap pran egzanp yo p ap janm nan antre zam antre bal nan peyi an ankò. Dosye ensekirite, 2 moun mouri 3 lòt blese nan seksyon kominal Mòn Wouj nan komin Plèn di Nò, wout nasyonal nimewo 1 an. Pierre Berome ki idantifye kòm ajan fòs lame Dayiti, Succès Petit se non 2 moun ki mouri anba kout zam bandi nan seksyon kominal Mòn Wouj nan aprè midi 25 out 2022 a. 3 lòt ki soti blese grav ap pran swen sou kabann lopital. 5 moun sila yo fè pati 6 ki te abò yon machin Nissan ki te sòti nan sant vil Okap pou antre nan yon otèl ki twouve l nan seksyon kominal Mòn Wouj. komin Plèn di Nò selon kèk temwen. Aprè konsta legal yo, jij tribinal de pè komin Plèn di Nò Jean Dario bay lòd pou mete moun sila yo nan mòg. Sa pase aprè midi jedi 25 out 2022 a, sou wout nasyonal nimewo 1 an nan rantre sid vil Okap. Pou kesyon legliz episkopal la, map kite nou ansanm avèk odyo sa a de Wendy Phel ki tap bay plis detay sou konsènan dosye zam legliz episkopal ap antre nan peyi Dayiti. Plizyè konntenè zam antre pou vin kisa? Pou vin touye popilasyon an, kidonk moun wè kap mouri nan peyi dayiti nan moman an la, legliz episkopal se youn nan baz kap antre zam nan peyi a pou mete zam nan men pakèt timoun ki pa al lekòl ki san refleksyon pou simen dèy nan peyi dayiti. Ann tande Wendy Phel nan odyo sa. Lèzami, chak jou kap pase, dosye zam ki rantre nan peyi dayiti sou non legliz episkopal la, bagay sa ap vin pi klè. Bagay la lap vin pi klè e nan moman nap pale la a se on veritab skandal ki eklate la a nan legliz episkopal Dayiti a tèl pwen gen on gwoup prèt ki mande pou komite pèmanan kap jere legliz la l kapab bay demisyon l. Lè m di nou sa bagay la li ekstrèmeman konplike kòman n konprann kòman n konprann medam e mesye soti Oktòb 2021 pou rive 30 me 2022, sa vle di novanm, desanm, janvye, fevriye, mas, avril, me, an 7 mwa, kòman n konprann pou Legliz Episkopal Dayiti gen plis pase 100 kontenè ki rive nan peyi Dayiti sou non l? Kòman n konprann sa? Kòman n konprann sa? Lè bagay sa yo ap tonbe kòm enfòmasyon, nou di tèt nou, moun sa yo, yo te gen rezon pa t vle wè ansyen prezidan an konsa. Paske ansyen prezidan an te remete an kesyon, kesyon dosye franchiz ke yon seri de moun gen nan peyi Dayiti. E moun sa yo, yo pwofite de franchiz ke yo genyen pou yo fè tout salte nan peyi a. Ebyen legliz episkopal ben de pye legliz la mare la nan yon sèl grenn soulye. Nou pral vin avèk detay lèzami. Dosye politik, anyen pap regle nan moman kote ke nap pale la a. Ariel Henry avèk akolit li yo, kisa yap fè sou pouvwa a? Anyen antretan. Ensekirite a kontinye ap layite kò l. Pa egzanp yè nan zòn Petyonvil nèg gang Ti Makak yo ouvè kout bal nan zòn nan, yo boule machin, pami machin yo boule, Fè li menn. De tout fason se 21 se 41 se pratikman menm tan donk pa gen twòp diferans. Se pa paske jodi a la se legliz episkopal dayiti ki nan pwoblèm pou nou panse kòmsi anndan legliz katolik pa gen lòt pi gwo skandal non. Depi kèk tan nan sosyete ayisyèn nan la a lèzami, e yon seri de sektè nou ta kapab di ki ta sipoze la kòm papa nasyon oubyen manman, paran nasyon an pou antouka lè gen dezòd nan nasyon an pou ke yo mete lòd, nou toujou wè ke menm yo menm nan la a yo ap patisipe nan kraze peyi a. Donk sa vle di depi kèlke tan la a moralite a li pran gwo kou nan peyi Dayiti, moun ou pa ta panse ap patisipe nan yon seri de bagay. Pa bliye, nan dosye zam sa a, lè dosye a eklate, lè konntenè rive nan peyi Dayiti, bagay la koumanse pale, Legliz Episkopal oubyen responsab nan Legliz Episkopal Dayiti te fè soti yon nòt pou yo di yo pa konn anyen, anyen, anyen, piga moun site yo nan non yo nan bagay konsa. Men finalman, lè dcpj kòmanse fè ankèt, anben gen yon seri de non k pral soti e aktyèlman la a, Gen plizyè gwo otorite nan legliz la k anba kòd e genyen yon pè ke y ap chèche la tankou chen fou. Yo pa jwenn misye paske yo te konvoke misye pou l te vin reponn kesyon dcpj. Misye pa t deside reponn kesyon anketè yo. Misye nan mawon e aktyèlman la dcpj ap chèche misye tankou yon chen fou lèzami. E nan moman n ap pale la genyen antouka. 15 mpè anndan Legliz Episkopal Dayiti ki mande pou komite sa a k ap jere Legliz la pou yo demisyone pou yo kapab bay on seri de lòt manb ki pi kredib tèt Legliz la pou yo kapab antouka fasilite ankèt la e sitou pou yo kapab sove onè Legliz la. Trafik dam s on bagay ki tèt chaje. Lè n konnen ki dega k ap fèt nan peyi Dayiti nan moman n ap pale la a akoz bandi ak zam ki ap layite kò yo, k ap bagay, enben, anpil moun ap di, èske Legliz Episkopal Dayiti li pa abitye rann yon seri de gang, zam, katouch, etsetera, etsetera? Paske, sèt, yo vin dekouvri Legliz Episkopal Dayiti trè ta. Men, lèzami, soti premye oktòb 2021 pou rive 30 me 2022, se 105 kontenè ki rive nan peyi Dayiti sou non Legliz Episkopal Dayiti. Aparaman, aparaman, pyès kontenè sa yo pa t janm verifye yo pyès. Aparaman, piske se yo gen franchiz, se otorite yo ye, se chèf yo ye, Yo pat janm verifye konntenè sa yo apa, je di aparamman ok m pa sèten men 105 konntenè k rive nan peyi dayiti alòske lè yo resi deside fouye yon seri de konntenè k vin nan non legliz la sa yo jwenn zam yo jwenn minisyon yo jwenn se pa pale anba anpil moun ap poze tèt yo kesyon èske Nan 105 kontenè sa yo, pa gen bagay ki pi mal ke sa dcpj dekouvri ki rive nan peyi Dayiti. Gen anpil moun kap poze tèt yo kesyon, kòman legliz fè rive nan nivo sa? Gen anpil moun kap poze tèt yo kesyon, kouman legliz episkopal kapab rive nan yon Skandal konsa, twouve l nan skandal konsa. Nou tande avoka legliz ki pale, mèt Samuel Madistin, li fè w konprann ke l pap defann legliz, li pap defann pèsòn fizik, se pèsòn moral ke l ap defann. Mèt Samuel Madistin ap jwe entèlijans li avèk moun, li panse ke l entèlijan men gen moun ki konnen. Mèt Samuel Madistin konnen trè trè byen nan moman n ap pale la a, an leta aktyèl de notre droit, pa gen okenn posiblite la a pou trafik zam pou ke yo ta angaje responsablite penal oubyen responsablite legliz kòm etan yn pèsòn moral. Non, pa gen lwa k prevwa ke w kapab jije on pèsòn moral paske l ta enplike nan on enfraksyon. Bon, Se kòd penal ke Jovenel Moïse te pibliye a k te sipoze antre an vigè nan mwad jen an k tap vin revolisyone kesyon sa k ta pral pèmèt ak lajistis pou jije yon enstitisyon k patisipe nan yon krim pou fè l peye gwo amand men ere bon malerezman pou peyi a gon seri de moun nan peyi Dayiti ki pa janm vle wè anyen ki bon pou peyi sa yo fon jan la yo bloke kòd penal la pou l pa antre an vigè donk an eta aktyèl de dwa pa gen okin posiblite pou ke yo jije legliz episkopal dayiti paske yo ta jwenn li nan trafik zam a mwen ke yo ta chanje enfraksyon an piske genyen yon lwa ke yo te vote nan peyi dayiti trè trè resamman il ya yn dizèn dane je kwa ki gen rapò avèk kesyon finansman di terorism a mwen ke yo ta vin chanje Hein, yo ta vienne changer infraction, ou ta levé en échelon pour ta révélé non question de terrorisme. À moins que yo ta fait ça, c'est seul ça, yo ta capable d'envisager une poursuite pénale contre l'Église épiscopale d'Haïti comme une institution qui a financé le terrorisme. Mais là, nous pas là du tout. Yo kenbe inikman trafik zam, donk an oken ka yo pap janm kapab jije legliz episkopal. Donk lè Samuel Madistin di e se legliz episkopal antanke pèsòn moral lap defann, li entèlijan, l konnen la son kòb klè ke lap fè avèk moun yo, men pèsòn fizik ke yo jwenn ki enplike nan dosye a, l konnen trè byen ke lap on ti jan lèd pou l ta al defann yo. Bon nèg yo se se se se se magouyè yo ye se konprann yo konn li yo konn kòman pou yo jwe avèk yon seri de bagay donk y ap fè y ap fè lajan y ap fè lajan men lesansyèl e enfòmasyon nou konnen l se ke legliz la oubyen de moun ki abitye aji o non de legliz e pou son kont anben yo itilize franchiz ke legliz la genyen pou ke yo kapab fè yon seri de zam de gè rantre nan peyi Dayiti. Ki sa zam de gè sa yo fè? Enben, se de zam ki nan lanati, ki pwobableman nan men Izo, nan men Ti Lapli, nan men gang 400 Mawozo pou kapab teworize popilasyon. Nan moman n ap pale a, jan ke nou di a, genyen yon pè ki nan mawon puiske yo voye, yo konvoke l pou l vin reponn kesyon, li pa reponn kesyon a ben donk gen yon manda ki lage dèyè l la. Gen ULCC ki yon seri de rapò dankèt ke l fè soti la mande pou yo kapab pousuiv yon seri de ansyen chèf paske yo ta bare moun sa yo nan vòlò. Pami moun sa yo genyen Margareth Fortuné nou sonje ki te nan tèt lotri nasyonal Dayiti epi gen yon seri de lòt moun yon seri de lòt Maire pa egzanp yo di ki te nan gagote lajan peyi a donk yo mande pou yo kapab pou yo kapab posi donk nan moman nap pale a lèzami bagay yo on ti jan konplike ki sa k pral pase nan dosye legliz katolik la nan legliz nan dosye legliz episkopal la nou pa konnen men lesansyèl sè ke nou menm antanke sitwayen nou sipoze rete la founi je gade pou n wè ki sa Kisa kisa ki pral di nan dosye sa? Eske finalman lajistis nan peyi Dayiti pral pran responsablite l pou l fè yon travay san pas pouki pou ke li kapab jije gwo bandi sa yo, gwo kriminèl sa yo? Antouka, nou menm n ap swiv depi nouvèl la tonbe, nou konnen l natirèlman, nou la a n ap pote l pou ou. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la e video sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekomandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.